Kouzen. Sa w ka fè Ti Djo pa ka fè Edozini. Paske men menm Edozini, lè m kite lekòl lan, nan segonn, fin fè segonn, m al fè reto, m kite, m pran kamyon m. Dèyè m Tonton Bicha se sou yon kamyon l te ye. Li pa t ap drive Jakmèl. Edozini konnen w. Oke? Donk m pa pral pi lwen non, men m pral di w tou, e lan moman ke nou ye la jodi a, e lan moman ke. E peyi a e tèt anba, kraze, brize. E m ta renmen, kòm m wè Tonton Bicha on ti jan di kòm si l konn li. Bon, brèf, sa depan de sa w rele konn li, paske konn li vle di yon pakèt pawòl. E m ta renmen mande l si l gen yon doktora oubyen si l genyen l. Paske men m pa nèg Pòtoprens, je suis de la province e m p ap janm bezwen Tonton Bicha nan vi m. Edozeni pap janm bezwen m nan vil. E m sur ke m gon gare routière ke m pral ouvè, m sur m te ka ban w de twa mil dola ameriken pou m vin fè w abiye an makak e yon konn bagay yo, fè kaka pou moun yo, tu wa. Donk, se lè sa a w ap bezwen m men m pap bezwen w. M pa ti djozeni. Ti djozeni nan HMI, HMI, HMI, men m pa nan HMI men m se yon komèsan. je travaille avec moi même et depuis mon enfance depi m fèt m leve depi lakay mwen e mwen fè kafe m e mwen fè e mwen pran pen a bè a m manje m mete l m pat janm kite sèvant ap pot bagay sou tab met sou tab pou mwen pou m chita non m ale m fè kafe mwen m fè tout bagay nenpòt moun kap travay lakay mwen m gen moun ki gen 15 ans la kap travay lakay mwen. Yado Edo se yon nèg ki trè liberal. Se yon nèg ki trè bay manje tout kote. Maten an, maten an m lakay mwen, nan biwo mwen, epi kiyès ki parèt, yon ti matant ki vin vann ze avèk fig. Ze bouyi avèk fig avèk, avèk, kijan yo di bagay sa, piman, tabasko. Li avèk sèl, avèk fig yo menm sòti, li pantan, li panse m pap sòti paske li pa vin pou mwen, li vin pou anplwaye yo. Epi m chita avè yo, nou manje, epi m ba l yon bèl ti kòb pou l ale. Li kontan paske depi l wè mwen, fò l, fò l santi l wè mwen. Èske w konprann? M jere li. Men, m pa janm gen pwoblèm sa yo. M pa janm gen pwoblèm sa yo. Alò, m te vle di misye ke m ta voye, m pap, m pap, m pa pral, peyi a gen twòp pwoblèm pou m ap reponn nou, menm bò ti brifin sa a, E m ta renmen w al li Tonton Bicha, Pè Rich, Pè Pov. M ta renmen w al li liv sa a. Wè, m ta renmen w al li liv sa a pou w konprann ke la kreyativite, èske w konprann? Paske jodi a la ou gen dwa di m retounen lekòl, men èske men m ap oze di w ke w s on engra, ou s on egoyis, ou s on fristre petèt, paske manman w a papa w. Konprann? Yo nan menm dimansyon avèm. E ankò, m ka montre yo ekri. Donk, tu vwa, donk m pa pral pi lwen. E m pa pral pi lwen, men m te vle di w sa, Tonton Bicha, Eddo Zin di pa p janm bezwen w. E pa janm bliye ke se Jakmèl ou kòmanse, e j'ai ton histoire. Avèk Palanke nan vye Jakmèl. J'ai ton histoire. E m ap redi w ankò pou m fini ak dosye sa a. E pou m fini ak dosye sa a, mwen, Edozeni, je travaye pou èt se ke je sui ojodi. Oke, m te monte kamyon m. Dèyè m te sou yon kamyon. An kreyòl, bouda m te sou yon kamyon. Ou menm, alepòk, bouda w t ap. Ou konprann? Donk, nou prale paske peyi a gen twòp pwoblèm e n ap kontinye pou n avanse. Paske si peyi a pa t gen pwoblèm, m t ap di w wi, paske m gen anpil bagay pou m di ankò. Don map tann peyi a frèt map tann yon premye minis monte map tann map di yon premye minis yon prezidan eleksyon fèt e les choses vont bien epi poum pataje avè w paske m pa ti dyodini paske ti dyodini son son bemòl li frape epi li rale bemòl paske li menm lap viv nan pòtoprens e pòtoprens se lengratitid Pòtoprens nèg pòtoprens se nèg ki ipokrit anpil mwen menm de la pwovens nou gen yon mwen le minimòm nan pwovens menm si gen ipokrizi tou menm si gen plizyè bagay men nous avons un le minimòm on mange ansanm nou pap met pwazon ou pap wè sa fasil pou m pa di ou pap wè l nou pap tiye fasil m pa di ke ou pap wè l pa kòm a pòtoprens ou ka kraze brize pou anyen pou anyen Nou menm nou manje lam nou, nou manje patat nou, n al nan rivyè, e jiskaprezan anvi nan pwovens yo. Jiskaprezan gen de pwovens an majorite n ap viv. Si pa t gen salopri yo rele Pòtoprens lan, ok, nou t ap viv nètman Ayiti serè yn se ta yon paradi. Ok, m ap di w li ankò je suis de la province et je m'appelle Dedozini. Ok, e m fè tout sa m vle m fè yo poukont mwen. M vle avèk sa a E je me souvyen ke ma fam ki etidye Harvard, e Harvard wi m di w, ok, donk e di mwen le jou de mon anniversaire elle m'a écrit un petit memo pour me dire chérie merci pour tout epi l di mwen pou tout sa nou reyalize ansanm. Nos enfants la vie ke m ba li donc je suis le capitaine de mon bateau ou bien de notre bateau le bateau ma femme et mes enfants se mwa ki kondwi le bateau e m ap di w ankò je m'appelle Edo Zenny je suis un entrepreneur ok m s on nèg m pa pral nan diskisyon avè w paske m pa nan SMI menm e m pa t ap janm ladann tou ok se pa se pa m pa gen vwa M pa ka fè moun ri. E m ka bay blag nan lakou ak tout zanmi m, men m pa ka al ladann. Se pa, se pa bagay. Chak moun gen, gen sa yo rele e avni pa yo. E chak moun pèse kote yo panse yo ka pèse. Sa pa vle di pou otan ke w pa, ou pa gen e bagay pa w non. Ou gen valè pa w non. Non, se pa sa. Se pa sa. Men kòm ou di m. Alò m di w menm men menm m pa janm gen pwoblèm sa yo. Dayè youn nan pi bèl bagay mwen nan vi mwen se ke m di tout moun je suis un camionneur. M t konnen depi m piti m renmen sa ok m se sa epi jodi a youn nan pi gwo fyète m se si m kanpe m ap fè wout okay du fond oubyen dans le sud oubyen a Jérémie. E kòm tande w di w pral nan eleksyon, fè trè atansyon, paske nous avons plus que 70 pour 100 de personnes qui ne savent pas lire dans le pays. Fè trè atansyon. Chak ton jou on moun nèk sòt, pito di l ankouraje al lekòl. Chak ton di w moun on bagay ki mal, ou pale sèvant lakay ou mal, ou pale chofè chofè taksi a mal, ou pale chany lan mal, ou pale petèt manman w mal, kòm kòm mwen di m pa pral antre nan bagay familial. Mo sa, ou le le ti pèsonèl Tonton bicha se elou kritike. Donk ale ti djo ka bay avè ou ap bat ti do men pa nan bat do a vagabon ok donk on kontinye on fè dla politik mentnan e on rant dirèkteman e on rant dirèkteman nan e e e alò alò fòm di fòm di li avan nale ke il fò ale vwa osi Lula Lula da Silva Lula Inyasso. Da Silva. Li kite lekòl a dizan. Il a été président deux fois au Brésil e li pral yon twazyèm fwa la. Se sa? De fwa li prezidan. De fwa li prezidan. Li pral prezidan. Li pral prezidan la. E a pi chans prezidan sou Bolsoano. Li kite lekòl nan dizan. Pa janm sousestime moun nan peyi a. Pa janm fè sa. Ou gen dwa anpadda se yon chen ki vin leve pat kawoutchou a pou ou. Pa fè sa non. Ou gen dwa pase la yon doktè pap vini non si nou sòm dè konplekse. Ou ta wè ban pàn epi yon doktè kanpe machin vin ede m. Ou pa fè sa monchè. Jamè monchè. Ou pa p wè sa Ayiti. Ou a 99 ou sou a ou zòm. A ou ta wè yon pàn ou byen yon pàn nan lari ou byen yon pàn ou wè yon enjenyè ap pase kanpe lap di w kòman va tu? Sa va? Ou an pàn an byen ok bye bye ale li pap ede w. Donk se le commun des mortels ki pral ede w. Amdb fè misye ti moral sa e kap ede l kap ede pitit li kap ede anpil moun nan sosyete a kap bay. Lula da Silva an ale patwon ou gen done sou li? Ou pa gen, ban m ba ou. Apre sa a 8 è, a 8 è n ap pran, n ap pran Johnson Napoléon dirèkteman e pou li kapab esplike. Paske m sot di talè a, youn nan bagay ki enpòtan se ke gen anpil moun ki pa konprann sa Johnson ap di a sitou gen anpil moun ki ap mè ki kontan, 90 pousan moun kontan men gen de moun ki pa kontan. Gen de moun ki pa konprann sa misye vle fè a. Sa misye vle fè a fòn konnen ke misye son on antreprenè ki reyisi o Zetazini e chili tou e misye son enfliyansè e son nèg ki ap enfliyanse ba yo son nèg kap voye w devan kap fè ba yo devan kap fè moun wè de imaj m wè Jerry Tardieu on ti jan vle fè l tou men li menm avèk desen politik e men e e Johnson pa kandida bon a ce que je sache Èske nou konprann? E aske sa li pa kandida. Men sa l vle fè a, se montre peyi a, se montre Ayiti. Petèt jodi a se Jakmèl, nou sot Okap. E Okap mwen anpil moun Jakmèl konprann ke yo kapab rivalize rivalize Okap. Non! Yo pap kapab. Ou pap kapab paske 1 Le Cap se la dezyèm vil di peyi, 2 li gen yon pò kap mache, 3 paske pò nou an nou konprann nou gen pò nou pa gen pò e se linyorans ki fè ke moun yo ap di nenpòt bagay. Le port de Jacmel se yon ti pò, se ti bato li ka fè li paka fè li paka dayè lentènasyonal moi je vis de lentènasyonal, entènasyonal lap di w gen 2 pò an Ayiti, Kap Ayisyen e Pòtoprens. Se sèl kote ki ka resevwa de bato, bato pa egzanp Miragwàn pa pò entènasyonal. E Senmak pa pò entènasyonal. Yo yo entènasyonal nan sans Miami e la de pti bato èske ou konprann de konbyen pye. Men bato ki pot de kontenè de de diri e pa ti bato kap pot 20 mil sak diri. Sa kap pote de konbyen prèske 300 400 mil sak diri yo pa ka akoste. Jakmèl. Yo pa ka akoste Sen Mak. Yo pa ka akoste Miragwàn, ni Tigwav. Yo akoste de kote, Le Kap e Pòtoprens. Dè konntenè avèk Lafito, le pò Lafito ki nan santral Area e Lwès la. E, e, e, Jakmèl, nous avons On pò. Pò a se on bato siman yo ka fè epi bato ki sòti la Gwadloup pou vin la Martinik. E pou bato a sot Miami, le contour de la presqu'île du Sud coute trop cher. Li fè on jou. Sa vle di si on bato ap sòti Miami, fò l vire preskil la, fò l pase Jeri,